Pa gen diferans ant yon gwoup gang ansanm avèk òganizasyon dwa moun rnddh. Gang yo kidnape w ou bay lajan yo libere w, de mèm Pierre Espérance soti yon rapò sou ou, ou bay lajan yo retire non w. Deklarasyon Shelson Sanon nan mikwo Louko Désir. Medam, matmwazèl e mesye apre tip sa a fin pase 10 lane nan prizon jounen jodi a ki pa sispann mande jistis, Li mete yon pakèt dosye deyò. Dosye DIE, dosye Departeman Deta, dosye Anbasad Amerikèn, mezanmi, koze yo anpil. E aktyèlman la a pèp Ayisyen, selon deklarasyon tip sa a, ebyen DIE ap mennen envestigasyon sou Pierre Esperance ki fè yo fè plizyè makak nan divès dosye nan peyi Dayiti. Rale chèz ou, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone. Merci paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn video zanmi pa ou Fouco. Pa genyen diferans ant yon gwoup gang ak òganizasyon dwa moun Rnddh si gang yo kidnapew ou bay kòb yo liberew ebyen se menm demach la pou òganizasyon rnddh si tout fwa Direktè egzekitif la ki se Pierre Esperance ta soti yon rapò li mete nonw just rele negosye bay lajan epi wap wè nonw disparèt nan rapò sa deklarasyon Shelson Sanon. Mandelil youn nan pi gwo konronpi ke peyi a konnen. Sòti m lan? Wè. Paske misye di l tande m avan m t al nan prizon se pa t vre, se te nan yon ti biwo tou kwense mwen te jwenn li kay Pyè Esperans. A vle di pa t gen bagay pakè, m arete sa al pakè. On grenn jij ki ka di l tande m, twa jij ki ka di yo tande m. Pierre Maxime, menm ke li bay ti manti pou l defann tèt li, m dakò chèf la. On chèf pap mande eskiz nenpòt kòman. M konprann, m abitye a chèf trè byen. Men li bay 80 pousan verite, Pierre Maxime. Lamar Belizaire bay 100 pousan verite, avèk jij Bernard Sainvil. Gen pi gwo bagay ke m poko di la toujou. Non, nan travay la, nan travay. Paske m te sipoze libere, depi an 2020, apre blan mande libere m. Ok, apre blan, blan ekri gouvènman ayisyen an menm. Ok. Li di li pa jwenn anyen kont nome Shelson Sanon. Si nou gon dosye nasyonal pou li, ke nou jije l pou nou libere l, men sa nou mande m fè a m pa ka fè l paske m pa jwenn anyen pou li. Ok. Malgre sa, Shelson Sanon manje prizon Pi rèd, nèg ki te mare l yo fè konnen yo pa pral mande ekskiz. Shelson Sanon di pa gen pwoblèm, mennen m Ozetazini epi kounya la pou m di ki sa dosye a ye. Yo di Shelson Sanon konsa, sèl fason pou nou chwazi ekstrade w ale Ozetazini Damerik, fòk ke ou aksepte temwanye kont Joseph Lambert. E yo menm di m yo menm di m ke yo pa yo pa pral mande m eskiz, se sa k fè yo pa ekstrade m. Mwen di si yo ban m yon dosye pou nou, nou menm nou pa fè manti nan jistis pa nou an, ekstrade m pou verite a bay. Yo di m Shelson, grenn fason pou nou ekstrade w, fò w aksepte temwanye kont Lambert. Gwo manman. Depatman Deta. Donk target la se te sa. Target la se te sa. Yo di, yo rive yon kote yo di m Shelson nou konsyan ke w inosan, nou menm nou pa fè moun abi men Lambert pa inosan. Yo t ap ankete sou 2 palmantè, Joseph Lambert e Edwin Daniel Zeny, Dieudo Zeny. Yo fèmen ankèt Edouard depi sou 1 an. Tout rès ankèt la Shelson Sanon e Joseph Lambert. Malerezman. Donk se te sa ki sib Pierre Espérance? Wi, men moun li te gen pi gwo pwoblèm nan yo te Lambert. Men se Pierre Espérance ki pou te kòmanse dosye a sou Lambert avèk Edo Zenny pou l mennen l bay blan. Pou l mennen l bay blan. Lè gran ri pran dife, se lè sa w a konn ki valè kokobe k te gen ladan l. Pi lwen, ebyen sitwayen an fè konnen pèp ayisyen, Pyè Esperans se pa nonm ki twò konn pale, se pa nèg ki twò gen lespri, ebyen li chita li bat vant Pyè Esperans paske nonm nan pa genyen lespri ditou. Mwen fè Pyè Esperans pale, m fè l pale paske se bon nèg li gen twòp lespri. Ok. Li pa twò, li pa twò konn li ke sa. Yes mens wi! Yeah, li jis, li jis, li jis pwofite de nayivte m li fè m yon mechanste men e pa yon nèg ki vrèman ka. Ou fè l pale, sa w di, sa w fè l di. Mwen fè l pale, misye, misye eksplike m li gen pwoblèm avèk Lambert pou abolotcho. Paske l pa t ka fin antann avèk Lambert nan dosye madan Maniga anfas Martelly pou l fofile al jwenn Martelly. Koze yo anpil wi nan peyi sa. Blan mande Pierre enfòmasyon lontan sa sou Edo Zeni ansanm avèk Joseph Lambert. Li konn Lambert pa pwòp, ebyen sa l fè li kase fèy li kouvri Lambert. Epi pou Lambert chwazi al jwenn Martelly, monchè se pa ti mal sa pa t fè Pierre Espérance mal. Men kesyon k ap poze, èske Pierre bon li menm? Shelson t ap reponn. Li di blan mandel blan mandel enfòmasyon sou lanbè lontan sa li konn lanbè pa pwòp li kase fèy kouvri kite sa pou li kounya pou lanbè bal kou sa misye te gen pwoblèm ke joseph lanbè te konseye spesyal prezidan mateli egal la lanbè e edo zenith te viktim paske yo te bò kote mateli. Epi se lè sa lal pran dosye yo li komanse dosye avèw. Li komanse dosye a. Ansyen senatè Youri Latortue li menm tou tap nan menm dosye sa, men malerezman moun ki te pou temwanye kont li a li deja mouri. Donk responsab Marie-Yolène Gilles ansanm avèk Pierre Espérance santi yo pral jennen pou yo ap pale de yon mò, se sak fè yo retire Youri nan rapò a. Youri tap nan menm cho sa. Chak pwoblèm Youri tonbe Lambert ap tonbe ladanl tou. Se te 2 nèg ke yo tap tagèt ansanm. Youri te konseye espesyal tou nan moman an. Malerezman, Marie Holène Gillet Pierre Espérance santi ke yo pral nan ti soulye yo pou yo pale de yon mò. Malerezman men menm. Ki mò sa a? Se te 2 moun. Se te 2 moun ki ta prale temwanye nan dosye sa a. Yo ta pral pran pou temwanye nan dosye sa a. M pa gen idantite lòt moun nan. Pierre Espérance a Marie Holène Gillet konnen l moun nan mouri. Kounya men nan fason moun nan ta sanble mouri a genlè pa klè, lè Lène pè avèk Youri avèk Pierre Espérance pè yo retire non Youri. Son rapò yo retire non 3 moun ladan l. Pou yo ta al akize Youri tou? Wi, nan menm bagay dwòg la, sa vle di te gon lòt moun ki ta pral temwanye kont Youri tou, yo te gentan mete non l tou. Son rapò ke yo retire non plizyè moun, yo retire non Jude Célestin. Bagay ou pa ta ka rive kwè, Òganisasyon dwa moun nan peyi Dayiti fonksyone menm jan ansanm avèk gwoup ame k ap teworize moun. Gang yo kidnape w, ou bay lajan, yo libere w. Ebyen frè e sè byeneme, de menm pou òganizasyon dwa moun yo, lè ke yo fin mete yon rapò deyò, ou bay lajan, yo retire non w, yo rantre rapò a. Shelson tap bay eksplikasyon. Paske rnddh kiman l ye, kòman l ye, si yo met on dosye sou do w depi w peye yap retire non w. Depi w peye? Depi w peye yap retire non w. Ok. Jude te kandida a la prezidans. Sa w di m la a? Jude te kandida a la prezidans. Se Mario Beauvoir k al pran kòb la a. 3 milyon goud nan men Jude Celestin pou yo retire non l. Kisa? Oye Mario Bo paka l pran l. Jude Celestin pa Jude Mario Bo vwa kal pran 3 milyon goud nan men Jude Celestin. Pou retire non Jude. Pou retire non Jude nan rapò RNDDH. Nan rapò RNDDH la paske Jude malerezman m pap fè sekrè pou ou, se pon krim ke ou fè tou. Trè byen. Ou pa vle non site, ou pè skandal, ou jis pe retire non. Men Lambert peng, li pa peye, yo frape l. Waww ala biznis rantab papa A rezon gang yo pwisan konsa pwiske yo gen gwo moun ki kanpe dèyè yo pèp ayisyen. Donk ou kapab konprann jounen jodi a vrè rezon ki lakòz ebyen mèt Samuel Madistin an menm tan lap ekri rapò son seri de moun nan peyi a ki nan sak pa bon nan kòripsyon e non sèlman sa tou ki nan dosye ki gen relasyon ansanm avèk bandi. epi an menm tan tou ap defann legliz episkopal ki gen enplikasyon l nan trafik zam ak bal nan peyi Dayiti. Donk frè e sè byeneme nan dosye dwòg sa rnddh Marie Yolène Gilles pèdi ni sak ni krab. Rnddh pa mòde ankenn moun definitif. Yo anonse tout moun yo pral frape w. Ou pa peye, bwa nan boudaw. Men koman l te ye. Nèg ki pat o kouran rele Edo Zeni. Paske yo pè l, paske yo di misye son nèg ki, ki lap, yo pale lavi li yo. Men yo konn lanbe kabagay bon. Se konsa. Ok, an avanse. E pi, yo fin, yo fin ekri gouvènman ayisyen an. Kiyès ki resevwa lèt la, li pa ne li l. Ki konnen minosan. li pa wont, li di ke li te tande m nan pakè. Alòske se manti, se pa t janm vre. Li pa t janm tande m. Li pa t janm tande m. Mwen demanti l e m bay Luc. Mwen ka pale de tout moun pou yo reponn. Men Lucmane Delille, le jou ke li reponn youn nan sa ke m di de li yo, m pa janm pale ankò. E mwen m kondane pou m mache reponn tout vagabon abiye ki vle fè tèt yo pase pou bon moun nan sosyete a. Pierre Esperance pa bon moun, Lucmane Delille pa bon moun. Toujou selon Shelson Sanon, ansyen minis lan mèt Lucmane Delille w ap gade nan la repiblik li pa bon moun. A chak fwa l bezwen pòs, li transfòme an doktè nan mache bay konsiltasyon e pale moun mal. Sonè chak fwa l bezwen yon pòs, l al kritike yon moun ki nan yon pòs. Al bay konsiltasyon. Mwen menm, m klotire konsiltasyon Lucmane Delille. Ok. Sos peyi a pa gen plas pou l bay konsiltasyon ankò paske mwen menm, mwen rete, mwen gen prèv, mwen gen eleman, mwen gen agiman ke Lucmane Delille pa bon moun, s on nèg ki patisipe nan yon pakèt vye tenten. Luc ban delib li. Yeah, li pa, nou pa gen byen tete pou l fè lajan. Ok. Epi tou an apre pou l konprann li kapab di nenpòt bagay de moun jan l vle, ke l bezwen minis jistis, ke l bezwen komisè gouvènman, bagay pa konsa. Shelson Sanon klotire l, misye pa ka chèf ankò. Ok. An avanse. Apre 8 an. Lè, ok, alezi. Apre 8 an m santi ke m pa kapab ankò, mwen rele yon zanmi m palè nasyonal, mwen di l monchè, kòman w kapab fè m pale a prezidan an, paske mwen rekonèt li, Nou konn pale, m panse ke m tap gentan libere, m wè m pa libere, ban m pran yon chans mande l fon bagay pou mwen. Epi mwen rele prezidan an, Jovenel Moïse. prezidan Jovenel Moïse, Trè byen. li pa konn nimewo m, li pa reponn, m voye yon teksto pou li. M di, bonswa prezidan, se Shelson Sanon, silvouplè, èske w ka ban m yon ti chans, mwens ke 2 minit pou m pale avè w? Nan mwens ke 2 minit li tounen m apèl. Ok. Li di m Toro, sa k pase w nan peyi a? M di wi, m la. Mwen di m nan prizon, li di o Moyiz Janchal pa t lage w? Li di m pa tande pale de ou, m konn dosye sa fini, m panse w lage w pa nan peyi a. M di prezidan mwen toujou nan prizon. Li di m nan ki prizon w ye? M di m nan prizon Kwadèboukè. Li di m rete sou lin nan. Li rele senatè Lanbè. Pandan m sou lin nan avè l. Li fizyone apèl la. Li di, li di Djo, Eske w raple w ti bonòm sa a, Shelson Sanon? Senatè Lambert di, wi, le fame Shelson Sanon. Li di, eske se ou menm ki anpeche Shelson Sanon libere? Paske misye rele m, mwen m vle ede l. Senatè Lambert di, mwen pa gen anyen, m pa konn si Lambert konnen si m te sou ling nan, men m te sou ling nan. Li di, senatè Lambert di, mwen pa gen anyen avèk Shelson Sanon, mwen menm mwen padone misye, Si se pou mwen, lajistis te mèt libere misye deja e m ta renmen limyè fèt sou dosye a. Men si se pou mwen k pou al mande yon jij libere l, misye p ap jwenn sa nan men m. Li p ap mande jij libere m. M pa kondane sa. Donk, epi, prezidan rele Edo Zenny tou, senatè Edo. Ou sou lin nan toujou? M pa t sou lin nan a Edo, sa se li ki di m li te vin rele Edo annapre. Epi li di m ke. Li rele Edo, Edo di l pa gen pwoblèm avè m toujou, donk li pa bezwen konnen si m koupab ou inosan. Li pa di m ke l pral lage m, men li pral mande pou lajistis tande dosye m nan paske twòp tan nan prizon ke m pa jije. E l te di m li ta renmen konn kisa dosye m nan ye. Li di, monchè m pap gen tan pou m pale avè w, m ap voye yon moun kote w, w a pale a moun nan. De jou aprè, mwen resevwa apèl ansyen premye minis Joseph Jouthe. Ok. Ki di m, se nèg prezidan an? Mwen di wi. Li di m gon jij depè k ap vin wè w. Ou a pale avèk jij depè a, mwen menm, mwen pa konn anyen, m pa avoka. Prezidan mande mon sèvis pou ou. Mwen di l mèsi ekselans. Jij depè a vin wè m, de jou, yo krible prezidan an ba kout bal. Men rezon ki fè ke mwen pa t gentan libere. Ok. Aprè, mwen rele PM nan, PM Jout, men li pat PM an fonksyon non. Wi, wi, li rete an PM. Se Claude Joseph ki te PM, m pa konnen rezon an, si se li prezidan te plis alèz ki fè l te mande l fè jonksyon pou mwen o nivo tribinal la. Men se mesye Claude Joseph ki te PM an fonksyon. Mwen tann aprè fineray, mwen retounen rele PM Jout, mwen di PM, a, nou pran kou wi. E m panse mwen, sa afekte m pi plis toujou, paske se sèl moun ki te deside ede m, e se li ki te mete w sou wout mwen, ou pa rekonèt mwen, m pa kwè w ap kenbe men avè m. Li di m, Shelson, ban m di w yon bagay, mwen pa konnen w, ou pa konnen m, men pa gen yon kote moun al etidye premye minis. Prezidan t al nan eleksyon, li ranpòte eleksyon li, Donk, li te fè chwa de mwen, li te fè m premye minis. Mwen respekte prezidan an menm nan kadav li. Menm jan prezidan an te di l, m pa pral mande libere w, men m ap mande jije w. M ap kenbe dosye a. Ou konnen, li pa fanmi m. Wè. Ap toujou gen ti mòde lage. Wè, byen si. Ya. Tou gen, lè m pa rele li, pafwa li bliye, fòk mwen fè l sonje, e anpil fwa tou m pa gen aksè a telefòn. Fanmi m kontakte Theriel Thelus, yo pale avèk li, madanm mwen vini isi an kontakte w ansanm avèk Isaïe César, nou ba l pale pou mwen, epitou dosye a ap frape. Lè jounalis sila kòmanse frape nan La Repiblik e divès lòt platfòm an liy ap releye, de pye Pierre Espérance vin twouve l nan yon sèl grenn soulye, tèt li cho, li pa gen lòt rekou pèp ayisyen Se rele Shelson sa nan pou komanse negosye andedan prizon an. Pierre Espérance tonbe mande m negosye anndan prizon an. Pierre Espérance komanse mande w negosye. Komanse mande m negosye. Anndan prizon an. Anndan prizon an. Ki fòm de negosyasyon? Premyeman se ofri m lajan, se ofri m libète pou m pa trennen nan salte sa anba a. Salte sa anba a vle di tribinal la. Ok, salte, sa rele salte sa anba tribinal la, e se la malerezman, li jwen yon seri de jij kap fè sèvis li ki pap fè sèvis leta. Ki pap fè sèvis la jistis. Kou na ki sak pase antre ou menm avèk Pierre Esperance? Mwen kite l vide vant li. Ok. Paske Anvan sa, mwen menm, depi sou dezan prizon, m gen aksè a telefòn pa m nan prizon an, an kachèt. M rele Lanbè m mande l eskiz. M rele Edo m mande l eskiz. Lanbè konn ap fè ti pale avè m avèk dan sere. On nèg ke nan jan l pale avè m, m p ap fè l konfyans pou m rankontre l. Paske l toujou ap repwoche m, li montre m ke m fè l mal. Men Senatè Edo, mwen toujou kenbe l sere sere, mwen fè l jwenn tout prèv kote m ap negosye ak Pierre Espérance. Toujou selon deklarasyon sitwayen an, yo fè l kontre ansanm avèk Pamela White. Frèzesè byeneme, nou konn kiyès dam sa ye? Madanm sila a te poze l kesyon, Èske w vle kolabore ansanm avèk Lèzetazini Damerik? E l ta pral reponn, konsa. E Pamela Enright rankontre m, li di mwen, E, Mesye Sanon, èske ou prè pou kolabore avèk Lèzetazini? Mwen di, Pa gen pwoblèm. Yo di, Men èske ou konnen, e, si ou fè nou fè tenten, li ap gen gwo enpak sou ou ak fanmi ou? M di, Bon, m poko okouran, w ap aprann mwen. Pamela Whiteman k ap pale avè w. Wè. Li di m, Èske ou konnen ke. Ou gen pitit ou Etazini? Mwen di, M pa gen pitit mwen Etazini. Mwen gen pitit mwen ki nan peyi l. Li di, Kòman sa? Mwen di, Mwen di pitit mwen an son Amerikèn. Li nan peyi l. Yo di, Men non, ou konnen li orijin Ayisyèn. Mwen di, Manman l fèt Etazini, li fèt Etazini. M di, M pa konnen si mwen mal plase pou m di sa m ap di w la. Pitit mwen an pitit mwen men li Amerikèn de san tou. Paske l fèt sou teritwa a. M pa wè kote orijin nan soti. Li di de tout fason, si ou fè nou fè tenten, n ap depòte fanmi ou. M di bon. Pamela White wi. Wè. Klè konsa. Klè. Klè. Li di malerezman, si ou fè nou fè tenten, n ap depòte fanmi ou. Depòte yon Ameriken? Ki bò? Non la a m confuse pèp ayisyen. Eske Shelson pa t kwaze ansanm avèk Pamela bò katedral? Non senyè, bagay la difisil. Men poukisa Pamela White te di Shelson sa non yon bagay konsa. Pou m te rekonèt ke m ap pote dwòg pou Joseph Lambert depi 2005 jiska 2013. Donk pou te rekonèt rapò a. Wè. E yo di m mwen pa p pase plis ke 2 zan nan prizon sou pwoteksyon e kote ke y a abitye mete 2 moun ki jwe wòl sa deja Etazini avèk Ayiti. Map non selil alèz kòm non chanm lotèl. Medam matmwazèl ze mesye apre deklarasyon sa Shelson Sanon pral soti nan prizon e ale nan anbasad amerikèn la li pral pase 9 jou byen manje bèl chanm byen dòmi waww se te ou wololoyy. E sa ki pi rèd, yal pranm anndan prizon an yo fèm pase 9 jou nan anbasad la non chanm deluxe 9 jou wi. 9 jou. Anbasad amerikèn la wi. Anbasad amerikèn non chèm de. Se gwo deklarasyon wap fè la wi chèm la. Pou yo pwouvem kòman kem pral alèz. Ya. Sèlman mpat gen aksè a telefòn. Mwen mwen nan anbasad la map tande yap pale de ekstrasyon chèl de Ekstradisyon. Ekstradisyon Shelson Sanon. Malerezman mpaka demantil. Mwen nonmen moun yo mpa gen aksè a telefòn. Ou non bèl chanm otèl bèl bagay. Bon mpa konn si se otèl. Non bèl chanm nan anbasad la. Wi bagay nòmal, jakouzi tout bagay. Tout kote m vire se miwa. Bel bagay. Bel kabann. Se yon bel palè kristal avek anpil chèz an or waw ebyen kounya la pèp ayisyen lèw fin fè chèlsonn sa nou goute gou lavi ebyen aprèsa li ta pral pase 10 lane andedan penitansye nasyonal. Manje, manje sa m vle. Epi, malgre tout sa, mwen kenbe menm deklarasyon m, Joseph Lambert rete konvenki ke m mete l nan sitiyasyon l ye la. Si se te dosye pa m, deklarasyon pa m yo t ap itilize kont Joseph Lambert, mwen pa t ap Ayiti, avèk 9 manm nan fanmi m ki pi pwòch avèk mwen menm, paske yo te mande m 9 moun pou yo ale avèk yo avan. Mwen t ap dènye moun ki ale. Yo te gentan ban m garanti ke moun sa yo prale, m mèt sèlman di yo m ap kolabore. Yo di m, Shelson, sèlman pwomèt nou ke w ap kolabore avèk nou. Yo te kapab arete Dòk Joseph Lambert. Nou prale avèk nèf moun ou yo, w ap dènye moun nan fanmi ou ke nou prale. e yo te menm di m Lanbè pap menm konnen si se pou dosye pa m nan paske mwen pral fè prizon, m ap libere, aprè liberasyon m se lè sa yo pral arete Lanbè. A di yon fason pou l pa konnen. Mwen di. Se gwo deklarasyon w ap fè la Lanbè. Men deklarasyon sa se pa Pamela Enright, se te Depatman Deta. A di gon diferans ant lè anbasad la vin wè m, ant lè DEA vin wè m. DEA se anketè yo. Pamela Enright fè òf yo. Depatman Deta plis pwofesyonèl. Yo plis ap mennen ankèt. Okontrè, m ba yo enfòmasyon ki fè yo sezi paske yo twonpe yo de Pierre. Enstans ki voye yo a e pa kontak Pierre avèk yo dirèk. Yo pa konnen si dosye a gen mansonj. Lè m di yo dosye a gen mansonj, yo sezi. Okontrè, Pierre gen ankèt pa l y ap mennen sou li tou. Pierre Espérance? Nan moman la? Wi. Toujou selon Shelson nan moman an, Lèzetazini pa gen relasyon ansanm avèk Pierre Esperance, men se pito Kanada k ap sipòte l, paske anketè yo deklare Pierre Esperance bay twòp manti donk yo vin pa kwè nan li ankò. Li sipòte pa le Kanada mentnan. Ok. Paske men Etazini desu de li, li ba yo manti deja, l ba yo 2 manti, sa se sa se Peter Brown, youn nan anketè ki tande m yo, kòm m pa pral Etazini. Ki konfime w sa? ki konfimem ke Shelson dezole ou pi gran pasem, mwen pi gran ke Musée, mhm. son jèn ti gason. Mhm. E, Mesye Pierre Esperance endwi nou an erè de fwa, li menm rann ke nou fè moun abu, nou oblije chèche lòt dosye pou nou pa trouve nou nan sitiyasyon pou nou men, pou nou kapab kondane moun olye ke nou mande ekskiz. Ou konnen le jou ke nou mande ekskiz nap pèdi valè nou, nou son pèp moral, nou oblije kondane moun nan menm jan, nou oblije kondane moun nan. Men nan ka pa w la, Bondye fè se pa nou ki te arete w, se Ayisyen ki arete w. Pou nou, ou pa nan prizon, yo mande nou tande w, nap tande w, men nou pap nou pap ekstrade w, si nou ekstrade w, arestasyon w komanse depi jou nou ekstrade w la. Nou oblije kondane yo si nal avè yo. Paske yo pa vle arete yon moun pou l pa kondane. Yo tenas chak moun ke yo arete fòk moun nan koupab. Yo di nan sans sa donk nap limite enfòmasyon ke nap pran nan men Mesye Pierre Esperance pou li pa fè nou fè menm erè nan dosye Guy Philippe la. E se konsa Shelson Sanon ta pral konnen enfòmasyon sou Guy Philippe. DIE te debake vin arete pandan l tap soti nan emisyon nan Scoop FM. Selon sa ki di nan odisyon Shelson Sanon ansanm avèk ajan DIE sa yo, Guy Philippe ta inosan nan dosye dwòg lap peye Ozetazini. Sa vle di Guy Philippe, selon selon odisyon ke yo fè avè m, mesye Guy Philippe inosan. Donk se Pierre Esperance ki mete Guy Philippe nan prizon? Ya. Ok e Pierre vin negosye avè w. Ou anpil. E kòman sa pase? Donk mwen di l non. Mwen di misye negatif. E si aprè prè de dizan prizon. Lè l negosye avè m nan e lè m prèske gen dizan prizon. Lè Theriel kenbe rèd rèd li pa janm lage misye. Prèske chak jou Theriel frape pou mwen. Misye misye al mande Theriel negosye. Li mande Theriel rankont. Ok. Lè Theriel mande l libere m, li mande Theriel rankont pito. Wè depi nèg a lajan mande w rankont, ou konn kisa sa vle di. Trè byen. Li pa defann tèt li. Ok. Li pa janm defann tèt li pou l di non monchè Theriel di, Mesye Pierre, mwen gen anpil respè pou rnddh e ou menm an patikilye. Mwen respekte travay ou m pa vle krache sou travay ou. Men pami tout dosye ke ou trete, mwen gen prèv ak evidans ke gon dosye ke gen anpil manti ladan l piti a inosan. Kreye yon fason pou libere piti a kap koupi nan prizon. Li di, Theriel, rele m pou nou fon ti pale, m vle rankontre avè w. M gen mesaj yo la. Ou gen tout mesaj yo la? Yeah m gen yo la. Ok. Mwen gen yo la. Mesaj misye avè m yo, menm kote l voye yo ban mwen, m voye yo ba Edo Zenia Theriel Thelus. Ok. Paske mwen vle gen, m vle Edo gen prèv tou ke m inosan. Kòrèk, kòrèk, kòrèk. Paske gen de jounalis, pou yon rezon oubyen yon lòt, Kòrèk. mwen se ti pòv malere, eskize m, ou se jounalis, Yeah. men teren ke yo jwenn nan men Edo yo pa jwenn nan men m, Trè byen. ki ap kraze m, Trè byen. ki ap fè m pase kòm yon bèt nwa devan Edo Non men Zenia la, m kwè pou l ke ta la, rayi m. la nou fè yon emisyon e pou listwa e laverite. Wè. Bon, avèk anpil eskiz. M pa kwè sa w ap di yo la se manti wi. Se pa manti, bon avèk anpil eskiz ke m gen pou laprès. Lè yon grenn jounalis nan près la ede m, mwen ap di laprès. Trè byen. Gon jounalis k ap frape m rèd rèd. Li pa konnen si m inosan. Li konprann m se moun Lanbè vre. A vle di m konn pote dwòg. Li panse m ka gen kòb. Misye mande m 4 mil dola ameriken pou l fè sa Theriel fè pou mwen an. Ki jounalis sa? Pou respè pou laprès, m p ap site non l. Men m ap di w li a 2. Ok. Trè byen. Map di w li a 2. Misye di m, lè m di m pa gen kòb, li di m, frè m, se youn oubyen lòt wi. Rele Lanbè. M di bon Lanbè rayi m paske Pierre Esperance mouton dosye kote ke mete m temwanye sou nèg a, kont nèg a. Kounye w di m pou m di Lanbè rele w. Lanbè pral peye 4 mil dola pou mwen. Li di m youn ou lòt wi, m pa konn sa youn ou lòt la vle di. O o! M tande bwa nan bouda Chelson. Bwa nan bouda Chelson. Tèt chaje. Jous kounye a misye ap prezante m kòm kriminèl. M sot nan depatman m, moun yo akeyi m kòm on viktim. On jounalis di ke m tiye plis ke 250 moun Peredo, lakay mwen. Moun yo leve m nan tèt prezidan. Morvan Morvan e pa li ki te mande m kòb la non Men mò moun ki di m tiye plis ke 250 moun nan masak la e Morvan M sot Peredo lakay mwen Yo kenbe frè l nan vòlè m al wè l nan prizon Jis m moute l li fè m byen m fè m mal Komisè gouvènman mawon frè l Yo kenbe frè l la nan vòlè epi w al wè l nan prizon Wi m al wè l nan prizon Paske m rasanble chabon dife sou tèt li paske mwen m pa konn fè mal. M pa konn fè mal. Tèt chaje mesye. M sot marigo la prezidan louko moun yo potem sou tèt gen de bagay m gen dwa menm chwazi pa antre ladann pou nèg pa plis rayim on pakèt moun gentan dim kandida grenn fason Ou kapab konprann, frères et sœurs bien-aimés, gen koze nan peyi Dayiti, men se tan ak bouch ki pa genyen pou pale, tèlman gen pwoblèm ensekirite, grangou, lavi chè. E pou fini frèzesè byeneme, ann tande Shelson Sanon k ap esplike kòman l te arive soti nan prizon an. Yo rele m tribinal nan jijman. Premye minis lan fè kontak, ansyen PM Jout. Yo rele m tribinal. Mwen libere. Jij la pa jwenn anyen, ke mwen inosan. Yo libere m aprè dizan. yo pa jwenn anyen ki pou wè, ki gen pou wè avèk verite nan sa Pierre Espérance te di kont mwen yo. Donk men ki jan son baz on rapò ke yon òganizasyon dwa zimen pwodui nan peyi a ta pral mennen 2 nèg nan prizon Ozetazini plis pèmèt ke fanmi w donk kite peyi a. Bon se paske yo te jije ke Lambert te enpòtan pou yo. Nan odisyon yo, Depatman Deta di ye deja, yo di isit Ozetazini ke lè yo toujou ap pale, depi yo la yo di se Etazini ki la. Sa se fason pa yo ke yo te pale avè m. Yo di m isit Ozetazini yon prèv, yon temwen vo 10 mil prèv pou nou. Ke ou te di ve, e sak fèm di monchè ou di etazini, ameriken son pèp moral, donk kòm m pa bezwen al etazini menm menm, m pa wè moralite a. Paske yo aksèpte yap mande m pou m fè manti jis pou yo arete yon moun. M pa vin defann Lanbè, m pa konn Lanbè. Ok, m pa konn Lanbè. E Lanbè pa renmen m tou. Pandan ke menmenm map pridan kont Pierre Esperance, on nèg ke yo fin sal nonl nan nonm konsa mpap fèl konfyans non plis. Menmenm mwen vle rete onèt. Poum fè diferans antre mwen e Pierre Esperance e Mariolène Gilles e Lucmane Delille. Eben, lèw libere kounya la, donk ki kontak ke w gen avèk Pierre Esperance? Mpa pale avèl, men gen de moun ki pale avèm, ki dim ke pa kite pouvwa a pran tèt mwen, pou m pèsekite Pierre, pou m kraze rnddh, pa antre nan lojik sa. Bon mwen menm m pa gen oken kontak avèk pouvwa a, e mwen di sa ke m pap mande moun. M pa gen konpòtman sa, m son pwofesyonèl, m gen dwa m plis ka mande yon moun travay. Mwen libere, menm lwaye m poko peye. Donk ou mentni tout sa w di yo la a? Mwen mentni l. Tout sa w di yo la a? Mwen libere, m pral gen 3 mwa. Tout sa w di yo la angaje w? Yo angaje Shelson Sanon. ok mwen libere menm lwaye ke mwen menm mwen poko peye ok avle di mwen pa gen kob sim te gen kob sim te nan bagay pouvwa m tap jwenn yon nèg ki tap di monchè map peye sa pou ou avle di m gen pwoblèm lojman la yon nèg ki gen pwoblèm lojman paka nan pouvwa m pa gen kob si yon nèg gen pwoblèm ou avèk lajistis wap pèsekite tout moun. ou ap jwenn. Antouka nou swete lajistis pran responsabilite l nan dosye sa pou ke dosye a kontinye fè chimen l e bay jistis ak moun ki merite jistis, sa ki bay manti fè yo peye pou sa puiske nou gon peyi pou nou konstwi. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, Bonsoir kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w.